Tvlakayhaiti.com Nou kontan rejwen nou ankò nan nouvèl videyo sa mèdam zè mèsyè E nan profite di mèsyè ak tout moun, tout moun, tout moun an jeneral Ki pa janm lage nou, ki rete konekte sou kanal sa a Ede TV lakay Haïti.com reyisi plak YouTube lan nou bezwen 100 mil abòne. Gwo nouvèl ke nou pote pou ou ankò nan videyo sa a, ebyen Ricard Pierre, nèg Delco a, nèg ki te konn ap kraze palman ansanm ak Don Kato, Nenel Cassy, jodi a yo dou yo se moun serye, jodi a se yo kap koube rache nan gouvènman Ariel Henry a alòske Sou Jovenel Moïse se pa de deblozay nèg sa yo pa fè nan palman an, se pa de kraze nèg yo pa kraze e donk palman nou sonje jou Don Kato pran megafòn nèg yo mete ti rasta kòm prezidan sena se pa ti koze k gen isit non mezanmi enben jodi a la a medam e mesye se san pitye Teriel Telus fini avèk lavi Ricapierre ki se minis nan gouvènman Ariel Henry a. Ebyen nou konnen misye ki te vwayaje antre antre towo sa antre nan peyi dayiti se flè yal pote pou li yon seri flè pou met devan tonm mò se flè sa a yal pote pou li ebyen medam se mesye nap diw se san pitye TT fini avèk karyè rikapyè nèg dèlko a rikapyè nèg ki kraze palman an nan sena kraze biwo voye chèz deyò ak don kato epi nènèl kasi malgre don kato ki pa nan pouvwa aryèl la. Men nèg sa toujou rete konekte ak Rika Pierre epi Nenel Cassy, André Michel tèt chaje son bagay grav kap pase nan peyi a la, enben nou pote video sa pou ou pou nou fè w tande kòman enben tete li menm tap kase mete nan bòl Rika Pierre ki vwayaje al Etazini e kòmsi misye sa se nan paradi li sòti tèlman nou an santi l fyè pou l wè antanke ansyen senatè epi minis nan gouvènman Ariel la yo te di viza l koupe. Li vwayaje poul montre w ke viza l pat koupe. Antouka ala traka papa. Mwen pral envite w gen detay, rete konekte bòn ekout, nap tounen. Ricard Pierre rantre Etazini avan yè, m konnen sa, depi jou l rantre a m konnen, m pa pale sou sa paske li sa pa bon ki mele m yon nèg vwayaje sa pa enterese m. Misye ap rantre Ayiti jodi a m konnen tou. Tout lè misye nan avyon an m konnen. Pa egzanp, nan menm vòl sa a te genyen, m kwè te gen Eric Prévost Junior ki te la tou, t ap soti Miami si m pa twonpe mwen. Gen plizyè lòt, gen yon lòt zanmi m te wè la wi, m te yon ansyen jounalis la tou etsetera, ki toujou jounalis men ki pa egzèse metye a. M te, m t ap gade nèg yo, m te nan avyon an m t ap suiv, ou konprann. M wè misye te chita menm jan ak tout moun, ou konprann, e pa t gen anyen de spesyal. Men. Pa gen pwoblèm, sa rive ke. Alò te gen enfòmasyon sou misye kòm kwa yo ta koupe viza l. Bon, e m te di ke si yo ta koupe viza misye se petèt ti baay li te Gonayiv la, men m pa kwè sinon e ta ap yon bagay pou ta pou ta anpeche moun manifeste. Ou sonje m te fè yon ti pale sou sa e jiskaske m te pase ti videyo sa m ta di m pa kwè sa sifizan pou ta mete kòmsi anile viza misye. Men Gen yon lòt reyalite ke m bezwen moun konprann e m ap fè yon ti pale sou li aprè midi an, paske yè radyo a pa t mache nòmal sou Pòtoprens, lè m te fè pwen sa a gen moun ki pa t tande. Gen yon nèg ki ekri m atè, m pral montre w kòman kòmsi Ayis, Ayisyen bizarre. Gen yon nèg ki ekri m maten an, bon m p ap site non misye, misye ekri m pou l di m ke li se pòtpawòl yon structure, Bagay sa yo politik e li nan biwo Rika. M mande misye sa l genyen. Bon, m pa vle di l sa l genyen a, m tou wè l ekri mwen, l di m ke li ta renmen fè yon ti pale nan emisyon an pou l fè yon pwen sou vwayaj Rika Pierre. Ou tande? Yon peyi ap kraze, misye pa janm rele m pou l mande m pou l pale non. Misye di m pou l di e pou l pale de Ricard paske yo di l pa t ka vwayaje. M reponn misye, m di ke sa sèlman m konnen e Etazini pa ka sanksyone moun ki gen rezidans. Bon m pa konnen men m jis, kòm se yon repons konsa vin nan tèt mwen m pa konn poukisa, m di misye ke sa sèlman m konnen e m di ke Etazini yo pa sanksyone moun a rezidans konsa. Gon pwosedi, gon pwosesis. Etazini pa sanksyone moun ki se sitwayen ameriken konsa. E m ap fè yon ti rete sou sa. Ok, m ap fè yon ti pwen sou sa, paske sa li trè enpòtan pou anpil konfrè, konsè an Ayiti ki ap di ke gon seri de moun Kanada sanksyone, pou ki sa Etazini pa sanksyone yo tou? M ap vin sou sa paske l enpòtan anpil pou anpil moun k ap tande emisyon an la. Ok, mentenan, Neg yo kokoratize peyi a ba nou wi. Bon Rica fèm wont wi. Pandan Rica fèm wont wont wi. Misye telman fèm wont se ti gout dlo map pran tanzantan wi. Pandan m tou nan bagy map panse paske kanmenm granmoun yo yo itil wpa ka renmen yo ale konsa. Gen lèm pran nouvèl tant mwen mouri bay se gran tant mwen donk se nòmal sa ti jan ti jan afekte mwen. Pase wap wèm a ti foto m te fè avèl la. Ay mad gen moun bay blag konsa. Men sa fon bon ti tan li pa alèz. Men li te ka la toujou. Sa di, Pandan m ap panse bagay, etsetera, epi m ap kowòdone, m ap pale ak fanmi an, planifikasyon fineray, tout bagay, epi lè m gade, kiyès m wè desann èpòt la? Se Ricard Pierre. M sezi. Kounye a, e pa paske Ricard Pierre soti Etazini m sezi a non. Mwen sezi aksyon t fèt la. Ki kote Ricard t ale? Eske nou wè, mwen menm, nan ki sa, nan ki sa nèg yo pran pèp la la mezanmi? Non, kòm si nèg yo pran yon pèp pou yo ap pase l nan betiz. Kòm si Ricard Pierre kòm ministre, misye ale Miami l al bwè kòb li, li retounen e misye planifye avèk ekip li, yo vin pot flè ba li paske Li monte avyon, l al Etazini, kounye a l al demanti moun ki te di l pa ka vwayaje. Èske w wè nan ki sa nèg yo lage peyi an? Delva Cola, èske w wè nan ki nivo grapyay nèg isi lage Ayiti? On peyi t make listwa ki fè endepandans wi. On peyi t fè 1804. On peyi wi ki fè Vètyè. Mesye, pou nèg yo rabese Ayiti nan nivo sa, kòm si n pa wont, nou pa menm gen dimansyon mesye. E ben kounye a, Lili, chapo pou ou tande, m tap tande jounal la. E sa m pral di a se egzatteman sa w te di apre w fin tande son misye a. Bravo pou ou Lili, bon bagay. Tande byen wi. E ben kounye a sa k pase la. Ke l te ansyen dirijan, ke l te aktyèl dirijan, Hein? Ebyen yo yo tout mèt al defile airport la pou yo ka verifye kiyès viza yo pa koupe, kiyès ki gen viza pou vwayaje vin kay Ton Sam. An kòmsi mesye, nou redui peyi a ak kestyon viza, viza koupe, viza pa koupe? Nèg yo kounvoke laprès pou sa sèlman? Aah mesye. An verite m wont man. M wont m tris pou ayiti. Ak kalite malandren sa yo di. E kounya Ricard ap di moun pou yo pranl pou modèl. An Ricard si w te modèl se la w tap ye. Nèg sa yo bliye vit. Bon bon bon bon bon bon montre nou. Map tounen sou sa wi. Pase m pral fè n tande misye. Pou montre n ke nèg sa yo son wont pou ayiti. Kom nèg yo bliye vit. Sim te ka wè si sa pou misye poum wè poum wè misye paske ou konnen achiv yo la fòn fè ti rapèl pou vagabon isi ki panse yo ka pase tout yon sosyete nan rizib nan betiz kote Ricard oh oh Ricard Ricard kote Ricard fò Ricard la Ricard pa ka pa la paske sak rive la kote Ricard kote ok men Ricard men Ricard. Men Ricard, men Ricard Pierre, vin gade pou wè peyi a. M pral montre n ke nèg isi, si Ricard kounya l ka panse l ka bay moun leson pou yo pran l kòm modèl. Misye ap pale m de kredibilite, de onètete, de senserite. Pwofesè Leslie St-Roch Manigat te di. Il fo senserize la politik ayisyèn. Il fo senserize la politik an Ayiti. Nou pa senserize politik la. Ki es ki sou ekran la? Ricard Pierre? Ki kote misye ye la? Gonayiv? Ki sa l tap fè? Li tap manifeste? Ki sa l tap mande? Depart Jovenel Moïse au pouvoir? Ki es li tap denonse? Phtk? Ki es Ricard ap sèvi jodi a? Nèg Delco a? Ki es lap sèvi jodi a? Phtk? Nèg dèlko a wi, ou sonje nèg dèlko a wi. Nèg sa lanbè fon on pote boure sou li anba, li man li lagel atè de pye devan wi. Ou wè nan ki nivo Ayiti fini? An komsi Ricard Pierre wi, men Ricard la sou ekran, ki kote misye ye la souple? Misye de Gonayiv, ou pa bal atande yon ti son? Pase w wè nèg isi, mwen bliye fè achiv pou yo. Mwen fè achiv pou yo tanzantan, kote misye? Peyi a pa gen anyen k ap ka fèt pou pèp la. Ebyen jodi a la a, pèp Gonayiv kanpe, li di Jovenel prale, pratik sa yo pral kanpe, gouvèneman de tranzisyon an pral fè pwosè Petwo Karibe a, li pral òganize konferans nasyonal la pou nou kapab kreye yon peyi kote chak moun rekonèt li ladan l e chak moun jwenn mwayen pou yo viv anndan l. Ok. Ricard Pierre? Ricard wi. Bon m tounen l ankò wi, bon m tounen l ankò. Kot Ricard? Kot Ricard? Ricard Pierre, kote w? Pale ak peyi a non Ricard. Kote Mesye Ricard Pierre? Mesye Pierre! Gonayiv se yon vil ki istorikman toujou jwe yon gwo wòl nan batay pou libere peyi sa a kont diktati. Se pou n sonje jan Claude Duvalier ale apati de leve kanpe ki te kòmanse fèt nan Gonayiv. Peyi a mobilize pou voye Jovenel ale. Men Gonayiv gon wòl detèminan pou l jwe. E jodi a la, sou envitasyon kanmarad Gonayiv yo k ap batay, Altènativ Konsansyèl la, kore n, te deside vin kore batay la. Batay pou Jovenel ale a. Lè Gonayiv di non, li pa vle yon prezidan, prezidan sa yo pa gen wout pa bwa, se ale ou prale. Pèp ayisyen an pa vle Jovenel, Gonayiv pa vle Jovenel, Jovenel dwe ale. E dayè m sot tande popilasyon an kap bay Jovenel yon defi, li di l si l gen grenn nan mouda l vin Gonayiv. Men map di moun Gonayiv, nou pap gentan rive la. Jovenel prale. Pèp ayisyen an, le fèt ke yo sot pran 2, 3 jou la a pou yo pran yon ti oksijèn, fè yon ti respire, yo gentan ap bat bravo di batay la fini. Batay sa a paka fini paske Jovenel Moïse vòlè lajan petro karibe a la, Martine Moïse madanm ni vòlè lajan dèmalòg la la. plis tout lòt akolit phtk li yo, yo la, enben tout tan moun sa yo la, tout tan Jovenel Moïse nan palè a, enben mobilizasyon an ap kontinye jiskaske pèp la jwenn depa Jovenel Moïse e jiskaske nou antre nan yon gouvèneman de tranzisyon ki pral asire yon ripti, ripti avèk gouvèneman kote se vòl, se piyaj, se franchiz, se ekzonerasyon fiskal, se kontrebann pou zanmi. Nou di tout tan sa yo ap fèt, peyi a pa gen. M oblije tanzantan fè ti rapèl pou yo. M pral fè n tande Ricard la nan entèvansyon la paske sa atire atansyon m. Kòmsi jodi a, on nèg ki vwayaje Etazini, Kanada s on fyète. Men depi w se sitwayen ou ka vwayaje kote w vle. Mwen m s on sitwayen di mond m ale kote m vle. M al kote m vle, e pa van Èl Wòtewòm, Meksik, avè m ti Kanada, etc. M al kote m vle, e m son sitwayen di mond. M pa nan vòlò afè moun, m pa nan kidnaping, m pa nan gang, m pa nan dwòg avèk nèg isi, m pa nan bagay, m pa nan anyen. Bon, m pa ka kòm si, an, le fè kon nèg, on nèg ministre, mesye, ki gen nan men l paspò diplomatik wi. E pa sa? Pou l al Miami s on fyète. Yo pote flè pou. Men men dam nan wi. Epi dam sa l t vin fè menm. Chache chache dam sa pou mwen. Chache non l mwen m ap oli men odeve a sou li. Jis ban m non l m ap jwenn li. M ap jwenn tout detay sou li. Dam mwen k ap pale a ri devan an. Kòmsi s on fyète. O s on fyète. Paske Ricard nèg Dèlko a wi. Li soti Etazini. E tout ap defann Ayiti. Tout gen pwojè pou Ayiti. Men misye bliye ke misye ap pale n de modèl. Men misye bliye ke se avan yè l t ap kouri dèyè Tèt Kale, ke l t ap kouri dèyè Jovenel Moïse. Alòske nan biwo misye jiskaprezan ki foto nèg ki nan biwo l, foto Jovenel Moïse. Ooh! Non, Jackenson Exantus, tande byen wi. Pandan misye t ap kouri dèyè Jovenel Moïse, misye ap denonse phtk, kiyès misye al sèvi aktyèlman phtk? Nan biwo misye foto kiyès ki la jiskaprezan Jovenel Moïse? Pase pa gen nouvo prezidan. Nèg yo sanwont anpil, nèg yo, ou wè nèg sa yo? Madanm nan di, pou tout bagay yo di sou ou, ou pwouve jodi a detraktè yo Ayiti gen moun, paske misye al vizit al Miami. Hee! Vre wi. Dam nan di ou pwouve detraktè yo ke Ayiti gen moun, paske Ricard sot Miami. Oo, Jezikri! Men ki kote nèg yo redwi peyi a wi. E madanm ni li ye? M pa konnen! M pa konnen, m pa moun yo, m pa konnen yo. Inis Ricard, kenbe la, konpliman, e nou fyè de ou. M sezi. Avèk anpil emosyon. Tande wi. Mwen. Tande mesye Ricard Pierre. Ap viv sipriz sa a. Prezans de zanmi SDP ki la a avèk zanmi laprès. pou vin akeyi m nan ayewopò a, patikilyèman nan salon diplomatik la. Mèsi anpil pou jès sa a. Mèsi anpil pou jèb de flè sa a. Jès sa a vle di anpil pou mwen. Jès sa a vle di pou mwen ke m dwe kontinye rete moun mwen ye a. Jès sa li ap tradwi pou moun ki tap di ke Ricard Pierre pa ka vwayaje paske nou nan gang, paske nou nan kidnapin, paske nap apiye bandi kriminèl e ke gouvèneman ameriken ta koupe viza nou. Malerezman. Gen anpil jounalis ki pa pran prekosyon pou jistifye dezenfòmasyon ke yap bay. Bon se la près la son metye de près la son metye ki tèlman nòb, lè moun ap byen fèl wap rann sosyete anpil sèvis e moun ap aplodi yo. Men lè wap mal fèl tou ou gen tandans pou endwi sosyete an erè. Ricard Pierre son moun ki gon pakou M pa kwè ke nan parcours mwen yon moun ka jwenn tras kote Ricard ap apiye. Peyi a tande wi. Yon minis ki sòti Etazini pèsòn pa konn kisa l t al regle. Si l konvoke laprès, sa vle di kòm minis petèt ke gouvènman an te voye, l ap vin prezante bilan vwayaj li. Se sa m ap tann. Jiskaprezan e pa sa m tande. Sa di misye pa vin prezante bilan vwayaj li, e a ki lajan l deplase? Lajan peyi a. Lajan taks ti malere malerèz k ap bouske nan lari a. Dola senkant dyaspora minit santim apèl telefonik dyaspora se yo k ap mete kòb nan pòch yo imatrikilasyon tanporè it m ap pil veyikil kanpe devan vin chèche misye gaz leta kidonk gaz pèp la alòske mas pèp la pa ka jwenn gaz. Pandan map pale la a, Varreux anonse gen 68 kamyon sitèn ki soti nan Varreux, alòske ponp yo pa gen gaz. Ki kote gaz yo ale, pèsòn pa konnen. Son peyi difisil tout bon wi. Oh! Euh, se grav wi. E, misye konvoke la près, medya vre wi, Son al kouvri evènman sa. Ki evènman? Son super star ki sòti vizite yon peyi etranje pou la premyè fwa epi yo pote flè pou li. Flè lanmò wi. Flè bay yo bay nan simityè ou pa kalite flè a. Gen moun sa yo sangwen tou. Ou pa kalite flè a. Se flè bay yo bay. Menm pou m pa pot sa pou matant mwen non. Lè yap antere la. Men flè, men flè yo pot pou misye. Bay yo bay nan lanmò wi. Yo pot pou misye. Tèlman yo kontan wè l paske l sot vizite peyi ton Sam e sèt yn fyète. A nou fè moun wont mesye. Nou lèd anpil. Gang bon fonksyone a gang nan kriminalite nan banditis nan anyen anndan peyi sa. Pase nou kwè ke Ayiti bezwen moun ki onèt, Ayiti bezwen moun ki pwòp ki nan politik lan. Jodi a la gen yon travay kap fèt kote gen de san. Ricard ou pa onèt ou pa pwòp. Ricard di peyi a bezwen moun onèt. ki pwòp nan politik. Ricard Pierre, ou pa onèt, ou pa pwòp. Rezon an senp. M te kòmanse fè yon minimòm de kredi. E pa paske w te nan opozisyon non. M ap swiv ou, men depi lè dosye skandal Delco a, e depi lè dosye Delco a, e paske ba te fè gwo skandal jan, men m di a, m pa fè nèg sa konfyans. E depi w wè nèg day Delco, ba pa fin klè, kounye w ap oblije. Depi w wè w nan nivo pou w ap esplike w pa klè. Ou pa wè Jacques Lafontant ap pale, m wè l ap bay konferans de près, misye tèlman ap bege, vire lang li, tounen lang li, li pa klè, li pa ka di bagay la. Li pa ka, gon bagay l ap kache men li pa ka di verite a. Li di non, nou pa t libare Jouma, e pa komisè kiyès ki te, kiyès ki te voye libere l, ou te konn sa? Yo te voye libere l. Dayè misye di, misye di l bloke 2 tantativ deja, poukisa l pa di kiyès ki te voye libere yo? Se sa wi metye près la. La près la se sa wi n gen kòm misyon. On nèg pale on bagay, menm kot ya retounen l sou li. E pa bòz pou n ap fè sansasyon. Misye di l bloke on tantativ 2 fwa deja. Kiyès ki te voye libere l? Paske pou bloke, fòk gon pwosesis ki te deklanche. Kote l sòti? Ki rasin li? Ki orijin li? Non se pa sibstiti, se pa komisè. Kiyès? Si se la polis di la polis. E chef ou ye. E tout tan nap libere yo. Dayè ou mande numero dosye, m ba w 2 deja ou pa fè swivi avè yo blofè. Ou bliye sa? M ba w 2 deja ou pa fè swivi avè yo. Yè m site yo nan emisyon an la. Ak depi ou wè nèg la bege vire tounen li pa klè, li pa dwat. Kounya Ricard di w ke li se moun pwòp moun onèt, nèg Delco a wi. Nèg Delkò, jiska prezan li poko janm esplike an detay dosye Delkò a non. Kounye a si Ricard te serye, li te pwòp, li te klè, jan l vle pretann li an, li pa t ap la nan pouvwa Ariel la. Paske se menm Ricard sa m sot pase pou nou la ki te Gonayiv, ki t ap denonse kiyès Jovenel Moïse, ki t ap denonse kiyès phtk. Kiyès jodi a misye ap sèvi avèk André Michel, phtk. Avèk danm ki renmen joure a, phtk. Sa di kounya moun sa yo vle pou TT oh la sosyete pou pran yo pou modèl. Fòk peyi a, fòk, kòm, bon, gade kalite moun ki avèl yo tou ou ka konprann. Fòk ta gen kokorat grapyay anpil nan peyi a pou yo ta pran moun sa yo kòm modèl. Moun sa yo pa ka modèl. Son ekip valpa ki al kontinye ap chèche ti manje. E pandan w wè l ap bat kò l la, li pa janm ka tounen lakay li alèz non. Ase yon nèg ki sot andeyò ke ou ta fè fyète nèg Sidès, ou sot andeyò, misye pa mache lakay li alèz non. Jan w wè l ye la a wi. Kounye a l ap pale w de modèl. Modèl ki bò? Bon ou pa ka modèl nan blòk kote w sot ou ka modèl pou tout peyi Dayiti? Kounye a paske w sot Mayami ou se modèl alòske w t ap denonse phtk, ki kote w ye jodi a anndan vant phtk? Nou pa serye mesye e nou pa serye e bay sa yo yo fè mwen bay sa yo ki nève moun kòm sitwayen e pa kont nou ga moun yo men lè nèg la pale koze e pou si n kite l pase e pi tout moun ap bal jarèt o bravo e pa bravo on nèg pa kab kòm si l santi l fyè paske l soti mayami on ministre non peyi dayiti on peyi ki kòm si ki ki imilye meprize malgre listwa ke nou make Pou nèg yo kontinye ap sal peyi an e laprès ap bay kowòm ak sa. Twòp vagabondaj. Sa di si gen anpil kote yo ap ba l pase ba l frè m, mwen menm m p ap bay li. Paske nèg yo kokoratize peyi a nan pli senp ekspresyon. Nèg yo kokoratize Ayiti. Nèg yo fatratize peyi a. Se pa nòmal. An n tande zanmi an toujou. K ap aplike kont 2 moun ki a yon moman donnen nan vi yo te nan dwòg, a yon moman donnen nan vi yo t ap apiye gang, a yon moman donnen nan vi yo t ap apiye kidnaping pou anpeche pèp la viv. Nou aplodi travay sa k ap fèt la, l dwe kontinye. Nou panse se yon gwo kout men pou sosyete a. Gen nesesite de moralize la politik dans ce peyi, gen nesesite pou n fè ke la moral tou kou tounen nan vi pèp ayisyen an. Donk nou menm. Nou kwè ke travay sa k ap fèt la, l ap rive wetire anpil move grenn nan politik, nan ekonomi peyi a tou, ki anpeche ke peyi a viv. Men nou kwè nou menm, n ap rete. N ap rete kòm modèl. N ap rete kòm egzanp, kòm modèl pou jenès la. Ebyen w manke dega? Ki jenès? Li ka jwenn jenès. Ou pa, ou pa eta yo la. Li ka jwenn jenès vre dèyè l wi. Jenès sèvèl vid, sèvèl griye k ap bouske mil goud, k ap bouske plat manje. Li ka jwenn jenès avè l vre wi. L ap rete kòm modèl, l ap rete kòm egzanp paske l sot vizite Miami. Oh la sosyete! Gade nan sa nèg yo redui Ayiti an. Ah oui. Gade nan sa nèg yo redui peyi d'Ayiti. Haïti de Dessalines, la terre de Christophe, la terre de Pétion, la terre, la terre de Toussaint Louverture, la terre d'Anténor Firmin, la terre de François, Leslie Saint-Roch, François Manigat, la terre de Manigat, e pa Lesmy non, François Saint-Roch Manigat, e pa sa y ap fè kouri la France la, la terre.